Nou parèt devan ministè lajistis ki tounen ministè enjistis. Jodi a, nou konnen gen yon ekip asasen kriminèl Kanada sanksyone, Ozetazini sanksyone paske se yo menm k ap finanse gang ann Ayiti, se yo menm ki mete kidnapin, se yo menm ki mete ensekirite, wobinèt san k ap koule anndan peyi a. Jodi a! Nou wè, te gen 10 senatè gang ki te nan paleman an, manda yo kadik, kounye a nou nan yon kawo total anndan peyi a, nou pa gen okenn moun ki lejitim ki anndan tèt peyi a, se asasen, se kriminèl ki nan tèt peyi a. An menm tan tou, nou wè asasen kriminèl Kanada, Lafran e Ozetazini sanksyone, jodi a. Se pa sa ki ap pot lajan bay Congressmen ameriken, yon sèten 2 senatè ki rele McKayley. McKayley sa a son senatè an fonksyon jodi a kap defann, yon senatè konwonpi Ozetazini jodi a kap defann asasen kriminèl tankou Youri Latòti, tankou tandòt asasen yo. Jean-Henry Céant kòm gang, jodi a n konnen te prepare pou l te asasinen Prezidan Jovenel Moïse lè l te Premye Minis. Anben, ti gwoup palmantè asasen tanba yo, yo te koupe tèt li, yo te voye l ale. Men pa kont, li te kontinye ap ame bandi, li te kontinye ap finanse opozisyon pou leve kanpe jiskaske yo te rive asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, nou gen Ministè Lajistis nan peyi a. Nou gon prezidan ki te asasine 7 jiyè 2021 an. Nou wè tout jij yo nome nan tèt dokiman, nan tèt dosye Jovenel Moïse, se gang, se menm asasen. Ankèt la pa janm avanse. Se menm valpa ki patisipe nan touye Jovenel, se yo, yo pran kòm jij nan dosye a. Jodi a nou di ministè lajistis, ki tounen ministè enjistis, pran reskonsablite w. Jodi a se nou menm ki lakoz Jèn gason, jèn fanm, se zam yo kenbe, y ap teworize popilasyon, sa k fè sa, yo pa gen yon leta. Jodi a, Ariel Henry kòm premye otè asasina de Jovenel Moïse, nou pa mare l? Nou gen 2 minis ke yo di se vòlè, se gang, se yo menm k ap finanse gang nan peyi a, yo toujou an fonksyon kòm Ricapierre vòlè dèlko, Reginald Boulos, Jimmy Trifort. Nenel Cassy! Nèg sa yo poko mare! Jodi a, yo pran Nenel Cassy avèk kouto kote l asasine moun nan machin li. Men jodi a la, se menm Nenel Cassy sa k ap mande pèp la leve kanpe. Jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorbe al kache Ozetazini, y ap vide lajan pa sak, bay kongrèsmenn ameriken pou pa manyen yo, pou di yo yo pa koupab nan asasina Jovenel, yo pa koupab nan finanse gang. Jodi a pa gen gang nan peyi a vre. Tout gang ki nou te ka di yo, se yo kap dirije. Jodi a si nou vle gon jistis ki trase, nou vle mare gang, se nèg ki nan tèt leta a nou dwe mare. Pase pa gen youn. Lè nap pran Bertho Dorcé, yon minis sòtan isi a la, nou konnen ki nan kidnapin, ki son dilè dwòg. Jodi a, Berto Dorcé sa, se menm Berto Dorcé, vòlè, asasen, kriminèl, li patisipe nan touye Jovenel. Li se menm avoka Dimitri Vorb. Jodi a, nou pran desizyon. Jodi a, nou pran desizyon. E n ap mande pou n kanpe, pou n batay. Nou mande Lafontan. Nou mande Lafontan. Li dwe leve kanpe. Nou mande, Komisè Lafontan dwe leve, kanpe pou l di, Wi, men tout asasen, men tout kriminèl ki dwe mare. Jodi a Lafontan pa gen dwa, li pa gen dwa kite asasen kriminèl sa yo tankou Philippe Rivauque, Reginald Boulos al mare Ozetazini, li pa met manda dèyè yo. Tankou vòlè dèlko yo bay pou Rica Pierre. Li dwe gen manda dèyèl. Ton kaka. Ton kaka dwe gen manda dèyèl. Andre michel dwe gen manda dèyèl. Majori michel dwe gen manda dèyèl. Edmond siplis bozil. Edmond siplis bozil tout volè. Tout asasen. Kap sipote pouvwa gang sa. Dwe gen manda dèyè yo. Jodia nou mande pep la. Nou mande pep la leve kanpe. Rese sou nou. Nou mande pep la 7 fevriye. A fè 37 an depi nèg yo tounen nou nan labou. 37 an depi nèg yo tounen nou nan labou. Jodi a nou di pèp ayisyen an kèlkeswa minis ki nan peyi a se vòlè. Tout minis ki nan peyi a la se asasen, se gang. Jodi a nou pa t ap atann anyen de ameriken. Ameriken se li k mete m la a. Se ameriken t mete m nan pwoblèm sa. Ameriken pa ka fin kraze boutèy la jodi a l bezwen ranmase zenglen an. Jodi a ameriken ki ap di l ap bay viza rezidans dezan se. E ensekirite a? E ensekirite a? Pou l fin mete yon ensekirite jodi a la pou l ka vin piye tout min nò nou yo, tout iranyòm nou yo, li vini a yon lojik l ap ofri nou 30 mil viza. Jodi a tout viza m se lasalin, viza m se bèlè, viza m se gran ravin, Vil zam se nan katye popilè yo kote asasen yo, kriminèl yo fin mete nou ozabwa, jodi a yo vle ba nou ofri nou viza pou n kite peyi a. M pa gen okenn kote m prale. M pa gen okenn kote m prale. La a, la a se lakay mwen, se orijinalite m, se la a Jan Jak Desalin te batay, li te ban mwen kòm eritaj. Jodi a m pa gen okenn kote pou m ale. Jodi a m mande pèp ayisyen an resezi nou 7 fevriye operasyon. Derasine tout gang nan tèt leta 7 fevriye Operasyon mete dife nan kan dyab la 7 fevriye Operasyon mete dife nan kay tout asasen tout kriminèl pou n delibere peyi a Pase nou nan venteyinyèm syèk Nou pa ka kite yon robinèt sal koule anndan peyi a konsa Yon asasen tankou Ariel Henry lajistis di w se premye otè asasina de Jovenel Moïse Li an kominikasyon ak Félix Badio Pou te touye jovenel moïse pou tal pran enplimation lakay jovenel jodia se li t nan tèt leta jodia n mande pèp ayisyen an resezi nou pa kite gang sa yo kontinye ap masakre nou jodia nou wè minis jistis tounen minis enjistis li pa janm vle ba nou ti mòso jistis tout sa ki vin an favè pèp la li pote l bay oligat yo jodia n mande pèp ayisyen an resezi nou pou n refòmi pou n refòmate Leta, pou n mete Leta, yon Leta nòmal. Sistèm jidisyè an Ayiti a kowonpi twòp. Jodi a n mande pèp ayisyen an resezi nou pou nou pran Leta, pou nou mete jenès ki kapab, pou nou mete moun ki kredib, onèt, ki entèg nan tèt Leta, pou se pa asasen, kriminèl ki kontinye ap jere Leta, ki kontinye ap masakre nou. Nou mande pou yo mare Bèto Dòse ki se minis sòtan isi a la, Dimitri Vòb, Dimitri Vòb ki se avoka, Dimitri Vòb. Tout se gang, se asasen nou mande pou yo mare yo. Nou wè paka pè yo. Youri Latòti di se yon dosye politik sanksyon l lan ye, se kòm si se yon bon moun. Jodi a Youri Latòti tout moun konnen se yon gang li ye, se yon papa gang. Se li k pouri depatman Latibonit lan. Li te gen yon semans rat wi. Semans rat sa lè l te bay li, nou konnen sa l te pote nan depatman an. Jodi a non sèlman l bay yon semans rat, li bay gang, se li k kreye gang nan peyi a. Youri Latòti sa jodi a la, kèlkeswa kote l ye, li dwe fout men anba kòd. Jodi a n mande pèp ayisyen resezi nou. Resezi n pou se pa gang sa yo k ap pran lapawòl nan non pèp la ankò. Resezi nou pou n pa kite se senatè gang, asasen, kriminèl ki kontinye vin prezante yo devan pèp la. Jodi a, nou mande kote avwayè nou an fim, nou an fim Joseph Lambert fè. Joseph Lambert ou pa bezwen pè, se kòd la k ap tann ou. Mete w disponib pou lajistis. 25 an w ap bay blan richès peyi a. 25 ans ou fè wap fè tchoul blan jodia redi yon pou pran kòd la. Trè byen. Jodia yo pran se Kanada ak Etazini pran seksyon kont ansyen depite Alain Belizaire ki avi ou sou sa? Jodia nou di nou menm menm si se papa nou menm si se pitit nou menm si se nou menm depi nou ta nan konivans a bandi yo dwe sanksyone nou yo dwe Trennen nou lajistis. Yo dwe fè n peye amand. Paske jodi a son peyi nap fè. Nou paka kite se gang. Tout moun ki bezwen vin lidè nan peyi a. Tout moun ki bezwen gen akwatans politik. Li gon sèl objektif. Mete yon ti ponyen gang nan pòch li. Pou l ka gen popilarite l. Pou l ka teworize popilasyon an. Jou l bezwen pran eleksyon pou l pran eleksyon. Jodi a nou di kelkeswa moun ki nan konivans a bandi. Mare l, mete l anba kòd. Fè l al pije pèn li. Penitansye nasyonal.